Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure, de cette vidéo, ça nomme ses amis ou ses frères adorateurs Bertin Dor Vilmar. Jodi a nou vini pou nou pale avèk yon moun. Avèk yon moun ki gen yon lòt moun ki te fè l yon bagay. Avèk yon moun ki gen yon lòt moun ki te petèt di yon pawòl sou li. E depi lè moun nan fin di pawòl sa a sou li a, donk li pa santi ke li gen kouraj pou l padone moun sa a. Li pa santi l gen kouraj menm pou l ta kapab rive di moun sa a, Bonjour. Paskel santi nan kèl sa moun nan fèl la li pa prè poul padone moun nan. M vle konsidere pawòl Bondye ansanm avèk ou nan Matye chapitre 6 Matye chapitre 6 vèsè 12 Matye chapitre 6 vèsè 12 li di padone nou nos ofans kòm nous osi nou padonons a se ki nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Sa se la parole de Jésus. Donk Jésus te repete pawòl sa yo pandan ke disip yo tap mande avèk Jésus pou montre yo pou yo priye etc. Epi li tap di yo men kòman pou yo rive priye. Donk gen moun ki rele l la prière dominicale. Donk yo ba li de diferan non. Men se pa non ke yo bay priyè sa a ki plis enpòtan, men se reyalite ki genyen nan priyè sa a. Pwofondè ki genyen nan priyè sa a se li menm ki plis enpòtan. Si gen yon priyè ke nou repete anpil se la prière du Notre Père. E sesi menm moun ki pa abitye al legliz, menm moun ki pa kretyen, yo konnen an kèlke sòt, Priyè sa ki se Notre Père. E si w ta di yo resite l, donk yo prè pou yo resite l. Men se yon priyè ki boure avèk ansègneman. Se yon priyè ki boure avèk de reyalite, ki boure avèk de verite ke nou dwe obsève nan lavi kretyèn. Donk, jodi a, mwen ap adrese m patikilyèman avèk yon moun ki santi ke li gen yon moun nan kè l. E lap di w, se biza pou ke ou gen yon moun nan kè w pandan ke sou kè w, sou twòn kè w se Jezi ki dwe renye sou twòn kè w. Se Jezi ki dwe domine sou twòn kè w. Kè w pa yon kote pou pèsòn moun rete, kè w pa yon prizon. Jodi a nou la pou nou adrese avèk sila yo ki santi ke yo granmoun nan kè yo, nou vin diw Bondye mandew pou kapab padone. Bondye mandew pou padone avèk tout moun ki te fèw yon bagay ki mal. Pe enpòt gravite sa moun nan te fèw la, pe enpòt. M pa konnen blessure ke sa te kapab kite nan kè w, peu importe cicatrice ke sa te kapab kite nan kè w, men Bondye li mande nou pou nou kapab padone. E youn nan rezon ki fè ke nou dwe padone, se paske Bondye li padone nou. Paske Bondye li padone nou, nou menm nou genyen obligasyon egalman pou nou kapab padone. Si m ta poze kesyon m ta mande konbyen fwa Bondye padone w? E si m ta mande w pandan jounen an, pandan ti tan, pandan yon pandan yon 3 zè, 4 zè tan ki sot pase avan menm ke w tonbe sou videyo sa a, konbyen fwa ou santi ke Bondye li padone w? E puiske Bondye li padone nou, donk nou menm osi nou genyen obligasyon pou nou padone yon moun ki fè nou mal. Gen de bagay yon moun konn fè w, ou konn santi vrèman se grav, se gravisim. Gen de bagay yon moun konn di sou ou e ou pa gen oken rapò avèk sa moun nan di sou ou a. Gen yon bagay yon moun ka di sou ou, li sal repitasyon ou, li, li, li tèni tout imaj ke w te genyen, tout sa ke w te pèdi, tan w t ap konstwi pandan dè zane. Li kraze l, li, li, li, li tèni l. Imènman parlan, se di pou ke ou leve d'un bon maten, ou deside pou w padone a moun sa a. Gen de bagay yon moun fè ki, ki petèt koz lanmò de moun nan fanmi ou. Ki koz ou pèdi yon pwòch ou, ou pèdi manman, ou pèdi papa, ou pèdi yon frè pa rapò avèk tèl ou tèl aksyon ke yon moun poze. W ap mande èske moun sa a vrèman li dign pou w padone l. Men n ap di w ap padone, se pa paske moun nan li dign pou w padone, men se paske la paròl de Dye li mande nou pou nou kapab padone. E m t ap fè yon entèvansyon, mwen te di, Le pardon c'est une puissance libératrice. Si m pa twonpe m, m kwè gen yon otè ki di sa. Le pardon c'est une puissance libératrice. Lè w padone, ou santi w libre. Ou santi w lejè. Ou santi w, ou santi w, ou santi w alèz lè w padone. Kòman w santi w lè w pa santi w alèz avèk yon moun, chak fwa w wè moun sa w santi w deranje, chak fwa w wè moun sa w santi w pa nan po w, chak fwa w wè moun sa w santi w malalèz. Donk lefèt ke w padone moun sa, ou bay chans a tèt pa w ou menm pou w lib. Ou bay chans a tèt pa w pou pou byen viv. Bondye mande n pou nou padone. M pa konnen si s on kout fil w ap fè w ap rele on moun pou di l entèl sa m te gen avèk ou a li fini jodi a nou pa gen anyen ankò paske mwen tande yon meditasyon mwen tande yon pawòl sou chanèl youtube Adorateur Bertin Dorvilmore Donk jodia mwen deside diw sa ke n te gen antre nou an li fini jodia. Pa di tout an di liv tè pa tonbe. Sa pa pawòl moun ki pral nan syèl. Yon moun ki di tout an di liv tè pa tonbe. Jezi, ke le Sentespri de Dye kapab konvenk kè yo pou yo rive padone. Gen moun k ap gade m, k ap tande m kounya, ki vle pran desizyon pou padone, men ki santi gon vwa k ap batay avè yo, gon fòs enteryè k ap goumen avèk yo. Gen yon vwa k ap di yo, wi ou dwe padone, gen yon lòt vwa k ap di yo, non sa n vo pa lapèn, pa padone. Men ke vwa le Sentespri k ap pale nan kè yo kounya kapab pèmèt ke yo padone dan le non de Jezikri de Nazarèt. Pè nou pa konn gravite padone e ede nou Senyè pou nou obeyi avèk pawòl ou pou nou padone ede nou pou nou obeyi avèk pawòl ou pou nou padone e apati de padon sa ke nou va bay avèk zanmi an nou va bay avèk frè a nou va bay avèk fanmi sa ki te fè nou yon bagay ki mal. Pòt syèl la va louvri sou lavi nou alelouya o non de jezi amèn amèn amèn amèn m te kontan jodia frèm m te kontan jodia zanmim pou nou te ansanm pou nou te pase ti tan sa pataje video sa avèk yon lòt moun se si li va ede anpil moun siw poko abone avèk chanèl la nap ankourajew fè sa pou ke travay la li kapab ale pli lwen